Bonjou kinanm yo, jan nou ka konstate l la la a nou anfas yon pano ki endike nou oubyen vil Ennri oubyen Kap Ayisyen, donk nou nan depatman de Latibonit men nou pap fè ni youn ni lòt nap kase tèt tounen nap vire Nou pral pran pakou, nou pral fè yon pakou la, nou ap monte mòn Pilbowo, mòn Pilbowo kòm si nou ta, sa ta vle di ke nou pwale Okap, men nou pa pral Okap vrèman, nou pwale Marmelade, nou pwale Marmelade, anfendkont, finalman mezanmi, nou reyalize ke Apot Amel Lafleur se tou peyi a ke li ap fè avèk levanjil. Se pa yon kanpay politik, men se yon kanpay devanjelizasyon ou ankò nou ta kapab di l yon lòt fason n ap chache nanm pou Lesenyè. Semèn pase ou ankò mwa pase, nou te nan Gran Nò e moman sa a nou nan direksyon, nou nan depatman de Latibonit e kote l gen pou l fè toune nan Ho e Ba Latibonit. La n ap moute mòn Pilbowo ki gen anpil koub, Nou ap montre yon ti kras nan falèz la ki anba a. Aprè ke nou fin monte, n ap montre falèz la ki anba a. Se tout yon pakou, ou ka konstate ke wout la pa tèlman bon ke sa. E sa k fè ou ka wè tout sakad sa yo. Nap monte mòn nan nou genyen machin Apot Amel Lafleur ki devan nou an la, devan nèt nou genyen Pastè Ismay ki se responsab distri sa, distri a e nan machin nan la nou genyen Pastè Jean Hugues ki avèk nou, Pastè Bena, nou genyen Frè Frajie ki ansanm avèk nou plis mwen menm sèvitè ou Frè Ansy Ki toujou la pou ede ou a fè dekouvèt pakou sa yo ke Apot Amel Lafleur ap fè. N ap franchi wout, nou pwale. M swete ke ou sou wout la ansanm avèk nou. Jan ou ka konstate l la, se yon moman ou jwenn yon pati nan wout la ki te yon ti beton sou li, nou pa ka di asfalt, sa nou wè, jan nou wè l la, m ap mande eske n ka rele l asfalt. E si nap nap kontinye avanse sou wout la, nap prale, nap prale a grand vitès, grand vitès, pastè apotre Amel Lafleur nan mitan, e chèf distri a pastè Esmay, Ismay Alexi devan nèt, e gen pastè Hugues avèk ekip la ki dèyè, wèl nap avanse. E nou kapab konstate, wè la, la, sa n ap gade anba la, se chou ki plante, sa vle di ki son zòn ki ka pwodui. Men chou, tout anfas la la, se chou ki plante. La nou gen yon dispansè, e nou wè ki fème, nan lajounen li a la, nou swete ki fème, li fème a, se paske moun yo pa malad nan zòn nan, men se pa paske li pa disponib pou l bay sèvis. N ap kontinye avanse. N ap kontinye wè wout la long devan nou. Tou de bò wout la, nou wè anpil jaden bannann ki genyen nan zòn nan ki trè fre. Gen posibilite pou l ka pwodui. N ap avanse byeneme. Ke w toujou avèk nou. Nou swete sa. Se wè li sa tout sa yo. Nou wè peyi a gen lavi ladan li tout kote n pase nou wè moun yo gen anpil vi a potamwèl laflèt menm jan tankou dènyèman nou te nan gran nò te nan gran nò nou t ap montre w mòn ke nou t ap monte ki se te Koray. E Koray sa a se nan Gran Nò ke l te ye. E dekouvèt nou pral fè nan depatman nan Mamelad la la, pakou n ap fè a la a, se Mamelad ke nou ye. N ap antre, tout n ap antre Mamelad e nou pral tonbe yon kote yon lòt lokalite ankò ki rele Koray toujou. Men Koray sa a se nan Marmelad. Nou te nan Koray. ke n te moute anpil, anpil, anpil, anpil mòn pou n te rive ladan ni, nou te wè l, nou te, ekip la te la pou te fè ou viv e kòman mòn nan te ye, e kòman Apot la t ap monte avèk chant, avèk jwa, tout ekip la, e pou n ale chache nanm pou Senyè a. E kounye a nou pral retwouve yon lòt kote ki rele Koray toujou, men sesi se nan Marmelade. La a, nou rive, nou rive, nou rive, tande pèp la k ap chante, n ap travay pou Jezi nan vwayaj nou, n ap travay nenpòt kòman sa ta rive. E m ba apot la, ki apot la ki desann machin li, tande pèp la ki ap chante. N ap kontinye avanse. N ap swiv. Sa se sè Christophe ki te nan machin nan. Nou te gen sè Fendy ki te la. Nou gen sè Chantal. E la nou wè apot la k ap fè yon konsta. Sa se legliz la ki an konstriksyon. Men an atandan ke pèp la anba antyanga y ap adore. Y ap adore. Sa se lokal la. Se yon gran konstriksyon. ki pral fèt la, finalman nou wè apot la son seri de gran konstriksyon lap fè pou letènèl, pou letènèl, se pa kay pal ke lap konstwi, se pa kay pal ki la kote pou lal met madanm ni, pitit ni, fanmi ni nan tout kote ke nou pase yo aktyèlman la, donk kite ou swiv konsekrasyon tanp sa ki pral fèt. Menm, par le Sentespri, devan le trône de la majesté divine, m rekòmande w ministè sa a kòm ministè de la meti. M rekòmande w ministè sa a, an fon e an fòm, pou resevwa l anlè pou nou. Moun rekòmande w ministè sa an fon e an fòm pou resevwa l anlè pou nou kòm Edip de Marmelade prensipalman de Koray. Resevwal pou nou avèk tout non sa yo ki nan kay la e beni yo pou nou a kèlkeswa nivo yo, a kèlkeswa nivo konesans entèlektyèl yo, a kèlkeswa nivo akademik yo, a kèlkeswa mwayen pou yo viv. M rekòmande yo ba ou e m deklare yo kòm pòt etwat devan le trone de la majeste. Resevwa yo kilans maten se o non de jezi o non de jezi o non de jezi an nou di amen legliz la pa lotorite ke le senyè nou zakòd o non du san vèse de jezi kri m deklare ministè isi a Edip de la Midip, Sètadi ke yon legliz lokal de la Misyon, Eglise de Dieu Independante de la Porte de Toit. Edip de Koray, O non de Jezi, bate menm avèk mwen. Edip de Koray, e santifikasyon ap sòti dabò sou chè a. Fè pou nou renmen frè Liknè anpil, respekte li pase se li menm ki fè ou jwenn mwen jodi a la. O non de Jezi! Glwa a Dye! Amèn! Kounye a la, kòm nou konnen l deja, men chèf distri a, Avan bagay rive nan non pa oprens se nan menl poul pase Bondye bal gras Bondye bal konesans Bondye bal fòmasyon li konn mennen dosye Amen Vle lèl vin bòs ya tou lèl vini epou nou onore li onore chèf ki sou tèt nou Nou genyen Fleury Robinson se li menm ki pastè K ap kowòdone avèk nou Monsi a. Msye se un homme de bien, kòm mwen te di nou maten an, se yon enjenyè li ye tou. Malgre travay sa a, n ap fè kalkil ansanm avèk ou e nou apresye nou wè ou fè anpil travay. Anpil devouman nan tòl sa yo le senyè nou an son le senyè rich li ye on le senyè pwòp nap travay pou sa ou sòti nan wòl nou a chèf a chèf distri a prezidan distri a poun fè bon bagay lèm tounen la. Ou jwenn la gon lot figi. Amen. Dotan pli m bezwen pou legliz sa pou l fè pitit. Pase m wè moun ki konn pale la. M wè gen moun lespri yo m wè gen moun ki gen lespri avize. Moun pale la, sa vle di si m genyen, si m travay pou n fè pitit, gen moun ki ka okipe yo. Ke Senyè a beni w, nou gen madan pastè a ki avèk li, tout moun sa yo se moun k ap ede travay la vanse. O non, o non, o non de Jezi. Ke Bondye beni nou, anplis se sa papi. Senyè a Amen amen amen. M pataje men ou ban mwen avèl. Alelouya Alelouya nan dòmi kou je krèk m pataje men ou ban mwen avèl Alelouya nan dòmi kou je krèk Alelouya m pase men nan antèn Alelouya. Si pou pale avè l otan ou fòt otan pou li m pase men nan tèt li alelouya alelouya alelouya nou mete non gran eprèv pastoral alelouya alelouya resevwa l resevwa l resevwa l onon di san vèse de jezi kri. Alelouya Seyè o non de Jezi Kri nan yon nivo de sibòdinasyon piske madanm nan dwe bò kote mari li Seyè m pataje enpe avèk m mando ke gras la koule sou yo Amèn ke yo dè zouvriye Terrible ke yo terrible ke pale yo beni moun amen monte men yo paka pran yo nan men monte ankò alelouya m mande w mete pawòl nan bouch li pou pawòl ap koule nan depi l ouvri bouch li pou ke alelouya Wè, nou kwè ke w t ap swiv, se konsa travay la fini nan Mamlad, nan zòn Koray. E kounye a, pastè a ap beni pèp la, ap ouen yo, ap ouen pèp la, pou ke yo kapab pwoteje kont tout pyèj ke ènmi an ta kapab tann pou yo, anplis pou lespri yo kapab. vi pou yo gen plis chalè pou yo fè levanjil e l ap wè yo l ap wè yo se kòm e l ap mete yo apa pou senyè a e ke Bondye beni w an gwo nou kontinye e fè reklamasyon pou priyè w èd ou sou tout fòm èd ou pou priyè ou e sou le plan spirityèl. Ekonomikman osi paske travay la. Bondye ta kapab annik gade zòn nan l mete yon bèl tanp. Men Bondye toujou renmen lè lòm patisipe nan travay ki ap fèt yo pou glwa non li. Se pou sa menm li fè l pou bay advèsè a yon repons. Donk menm ki konn patisipe, ki konn bay koutmen ou konnen misyon pòt etwat li pa gen blan.